Genyen sa n ta kapab rele yon sòt de krim finansye ki anrejistre o nivo de vil sila, o nivo de komin sila. Ki sa k pase o jis? Fò n di ke genyen yon anèks Oto Plaza yo mete nan vil Okap. Men, isetwouv ke genyen anpil ti malere pou kapab achte moto ou fon depozit. ok avè di ou depoze kòb la jodi epi petètre demen ou aprè demen pou kapab vin pran moto a kès ki se pase par la suit ebyen ta sanble ke direktè anèk sila li menm li sove ak lajan 85 moun nou wè m di ta sanble pòsè ke m pa kwè yon moun tap gen ase kè pou fè yon bagay konsa men kòm se ayiti tou pètè arive 85 moun ki fè depo pou te kapab achte moto ebyen Sitwayen an li menm li pati avèk lajan sila yo. Se sak fè moun sa yo menm yo mete tèt yo deyò e yo mande tout moun ki kapab ede pou ede yo nan yon sans kou yon lòt pou yo kapab jwenn jistis e pou kapab pèmèt ke yo rekipere lajan yo nan men sitwayen sila. Premyèman nap pèmèt ke ou tande 2 voice e pi aprè nap vini anchene avèk manifestasyon ki te fèt nan vil Okap kote ke sitwayen sa yo t ap mande jistis ak reparasyon. An nou swiv. Wi konfrè pam bon se oto plaza ki twouve l pòoprens kòm santral epi ki vin mete 2 grenn anèks nan vil kap ayisyen pou vann moto 3 wou men nan 2 grenn anèks sa yo gen youn ki twouve l charye ki gen an tèt li kòm Roudy, Roudy kòm direktè, epi gen youn ki twouve l bon Edugald pou zòn Katye Moren, ki gen an tèt li Steven Franklin. Men de anèks sa yo, yo toujou, lè w lè w pral achte moto nan yo toujou pran le swen pou yo di w ke se depozit pou fè. Ou fè depo, epi yo menm yo voye lajan an ba Otoplaza, Otoplaza voye moto a ba ou. Ebyen konsa se konsa tout moun te toujou konn ap achte moto 3 wou nan vil okap. Ebyen e lè mwen menm mwen vin al fè depo pam nan m tande se konsa mwen te oblije rele oto plaza nan telefòn epi di e konpayi an nan telefòn pou m mande eske yo gen anèks okap reyèlman okap yo di m wi yo gen anèks e bonedigal yo gen tou e nan zòn lòtbò baryè. Epi m te di bon pa gen pwoblèm, epi m te fè m te fè kòmsi m te fè tèt mwen plis konfyans pou ke m t al depoze lajan an. Lè ke m fin fè depo an, yo te ban m yon delè de yon mwa edmi pou ke m vin pran moto a, vin rekipere moto a. Ebyen, aprè yon mwa edmi, moto yo pa vini, lè ke n ale nan anèks la, n al mande sa k pase, yo di ke moto yo san end y ap sòti, ki vle di yo pran di tan pou ke yo vini. Ebyen li te vin konnen tou te vin gen yon ti grèv e nan bagay kòmsi ladwann eksetera bon sa te vin fè nou yon ti jan enpe kalme epi se aprè nou vin wè ke moto pa janm ka vini ebyen nou vin di bon e m vin wè m apral pati pou 4 mwa m di bon ebyen sa sa vin pa yon jwèt epi e n te pran desizyon n te depoze sele sou lokal la Pou n wè kòm si èske mesye oto plaza yo ta vin pale ansanm avè nou pou vin di nou sa k pase a paske nèg yo yo moto pa vini yo toujou kontinye ap pran demand e nou menm nou gen lajan nou deyò kòm si bay men mesye yo pa janm vini nou pa janm wè moun aprè sa se aprè n ap vin konnen ke mesye Steven Franklin Se yon vol li fè li sove avek lajan yo. Lè ke n rele Auto Plaza pou n kominike ansanm avè yo, yo fè nou konprann ke yo pat janm rekonèt Steven, Steven se jis yon moun ki tap vann etc komsi fon biznis pèsonèl. E nou menm nou te lè m tap pale ansanm avè yo te rekonèt Steven kom yon moun kap travay ansanm avèk Auto Plaza. Ebyen lè m vin ap dekouvri map fè rechèch m vin jwenn plizyè papye ke Pwouve m ke Steven Franklin se yon moun k ap travay avèk Auto Plaza. Epi, kounye a la, nou menm nou deside pou n fè yon seri de mach pasifik pou ke nou mande Auto Plaza pou yo vin ban nou moto nou. Men, Mesye Steven Franklin, etan done kòm si, kòm direktè, misye kòm si se yon moun ki san pitye li ye. Tou 2 konsè avèk moun Autoplaza ou paske m kwè kou sa se kòmsi e nèg Pòtoprens menm 2 konsè avèk mesye Autoplaza ou ki fè kou a. Paske Steven si lè n ap regle menm Steven ale avèk pli de 29 milyon. Paske lè w pran lajan 81 moun e 81 oubyen 85 moun ki gen anba a e lè w ap pran l de 900 de 2950 dola ameriken e de 2950 dola ameriken ou pran de de 3,050 dola ameriken et answit answit, ki vle di misye ale avèk pli de 29 milyon goud nan men l. De konsè avèk mesye Otto Plazaw. Men kounye a mesye yo poko janm vle vin di nou anyen pou nou konnen kisa n ap fè, kilè ke n ap jwenn moto pa nou an, kilè ke nou p ap jwenn moto pa nou an. Silvouplè silvouplè nou menm kòm viktim onprann nan sistèm Auto Plaza nap mande kòmsi nap mande yon gran sipò yon gran sipò paske nou santi n pa kapab ankò mesye sa yo se sèlman sa yap fè nan peyi a se kokobe kokobe ti malere malgre yo yo vle patisipe nan eleksyon, yo vle fon seri de bagay, men se kokobe ti malere pran lajan nan men moun ki pi pòv yo pou yo anrichi tèt yo. Nou menm, nou pa kapab ankò paske jèn nan vil Kap-Ayisyen, se espwa nou sa, paske nou mèt tèmine lekòl nou, nou mèt fè tout sa n kapab e nou pa ka jwenn travay. Paske imajine, yon jèn fin tèmine, a, anfen pou al, pou al chèche, pou al yon kote pou al travay, yo mande fò ta va gen nenpòt senkan desperyans. Pandansetan, ou poko gen ennan menm desperyans. M wè garanti a ke lè yon jèn tèmine kòm si w tèmine pou tèmine men anfen. Sa k fè ke w ap wè majorite jèn ke yo tèmine ke yo pa tèmine nou oblije son bra gidon moto nou pran pou nou bwase pou ke lè nou gen fwaye nou, lè ke moun ki gen paske gen pè de famiy pami nou ki gen moto anba a tou. Men mwen m son ti jèn ki poko yon pè de famiy. Men ki gen pou sa demen. Men si ke 2950 dola sa pase jan li a, nan konbyen ane ankò m ap ka fè 2950 dola? Nan kon, paske mwen menm, pou m fè 2950 dola sa, m fè 2 zan edmi nan yon faktori. M pase ankò a Sendomeng al nan leve mòtye malgre ke m son jèn ki tèmine, pase a Sendomeng al leve mòtye, al fè yon seri de bagay. Pou m vin nan peyi m ankò, kòmsi pou m wè, pou m pou m achte ti moto sa, Pou ke m ka bwase, pou ke m rann tèt mwen yon, pou ke m rann tèt mwen yon bagay demen. Men mezanmi, mezanmi, Mesye Otto Plazao, silvouplè, Mesye Boulos, silvouplè, se ou ki te vin ak Steven nan vil Okap. Se nou menm ki mete anèks la nan vil Okap. Tanpri silvouplè, vin bay moun nan yon repons, vin ban nou yon repons. Paske nou menm, si ke nou pa jwenn moto a, nou sètifye, epi nou kanpe dèyè sa ke n di a tou. Si ke nou pa jwenn moto a, Mesye Boulos, Nou pap ka kite motoboksè kontinye ap vann nan vil la. Paske nou viktim de motoboksè, motoboksè pap vin viktim lòt moun ankò nan vil la. Tanpri silvouplè, tanpri silvouplè mesye yo, vin remèt moto yo tanpri silvouplè. Ki pèdi yon moto fwa ou ka pase nan men Reginald Milot yo vòlè yo vòlè yo vòlè yo vòlè yo yo pake tout kòb yo. Yon gwo dosye wi la mezanmi nan zòn gwo mòn se komin sa gen. Anpil pwoblèm wi la a. Anpil mizè, anpil traka, anpil kalamite nan peyi Dayiti. Se chak jou w ap tande move nouvèl. E se nouvèl ki ap dezasone w de tan a ot. Tande, moun yo manje yo manje, ebyen manje a pa fè yo byen. Sa w tande a la a genyen yon ventèn de ka. Gen moun ki deja pèdi lavi yo e gen lòt e ka yo trè trè grav. Kisa k pase? Nan komin sila a gen yon zòn ki rele Kanpèch. Twazyèm seksyon. E se la sa pase nan zòn Rivyè Blanch, divès sitwayen ki sòti nan yon zòn ki rele Savann Kare, akòz kesyon ensekirite yo vin tabli kò yo la. Yo rete nan zòn Kanpèch. Ebyen fò n di ke sitwayen sa yo pandan y ap fè yon sòs pwa, alò m pa gen twòp detay sou sa ki kòman yo fè itilize akseswa sila paske on moun ou pa ka wè poud sa yo rele poud se ven an. Epi, ou pran l ou mete l nan manje. Donk se ta yon bagay konsa. Moun yo mete poud la nan manje. Yo konn rele sa poud malatchong tou wi. Yo konn mete l nan moun k ap plante manje. Yo mete l nan mayi. Kòmsi yon mannyè pou kapab pwoteje gren an kont ensèk. Ebyen se sa ki rive. Moun yo wè poud la sanble ak farin. Sa se premye eleman enfòmasyon ke nou genyen. Epi yo itilize li. Men Pwoblèm nan sèke kòman yo itilize l. Bon, yo mete l nan sòs pwa, sa w tande a la. Moun yo fin manje manje a, yon ventèn de moun nan yon sitiyasyon difisil. Sante yo vin trè lamantab. Jan m di nou an, gen ki deja pèdi lavi yo e gen lòt yo kouri al lopital avèk yo. Men m pa kwè moun sa yo ap chape. Se vrèman tris. Genyen videyo ki parèt trè viral sou lè rezo sosyo. Videyo kote ke nou wè divès sitwayen yo menm ki kouche atè a e divès lòt yo menm k ap tòde e genyen souf yo pa menm bat. Ann tande voice sa. Bonswa tout moun kòman nou ye la velete nou kontan nan minit sa poun rejwenn nou pou ke nou enfòmew yon bagay gon dram kap pase nan komin nan la e sou zòn kanpès tè twazyèm seksyon rivyè blanch e selon e sa brini ki kazèk la di nou e selon sal di nou e ta sanble ke Eben, se yon ekip moun ki soti Savann Kare e ki vin abite nan zòn sa a swit a dosye domèn, dosye ensekirite a. Eben, moun sa yo vin rete nan zòn Kanpèch. Eben, brèf konsa moun sa yo t ap fè yon sòs pwa. Eben, yo te gen, pandan y ap fè sòs pwa sa a, yo te genyen sa nou rele sèven ki se. e ki se sa nou rele malatchonn nan, egzakteman malatchonn nan, enben moun yo te konfonn li, yo te pran l an pansan ke se farin frans ke li te ye, yo bwase l pou te kapab mete l nan sòs pwa daprè sa enfòmasyon ke nou rekeyi. Enben, e sa ta pral pèmèt aske plis prèske yon ventèn de pèsòn konsa, enben te twouve an difikilte e si ou tout fwa ou te nan vil la ou t ap tande anbilans la t ap kouri monte desann, enben se te sa yo t ap chèche. Yo t ap transpòte moun sa yo vè lopital omwen pou te kapab ede yo nan ka yo nesesite. Menm se konsa, jan n tande l la, se yon ekip moun ki t soti Savann Kare ki vin abite nan zòn Kanpèch epi de la etan y ap fè sas pò epi yo ale al pran. Malatchonn oubyen nou sa yo konn ap rele poud fomi an yo pranl pou kapab mete nan sòs pwa sou pretèks se farin frans pou yo kapab fè sòs pwa sa pi près men se kontèks sa ki mete moun sa yo plis kon ventèn près kon ventèn de moun men ki twouve yo aktyèlman la lopital mama tè si nou tande anbilans lan tap pakou pa fè plizyè vwayaj mèsi. Tèt chaje se tris pou moun sa yo bon Nou konnen nan peyi Dayiti ou wè tout bagay. Ou wè dram, ou wè komedi. Pa gen anyen nou pa wè nan peyi Dayiti. E a chak fwa gon seri de bagay ki rive, anpil moun toujou ap poste pou di a prezidan Jovenel ou pèdi wi paske ou te do wè aksyon sa. Ben se konsa paske peyi a li menm chak jou gen yon seri de bagay kap anrejistre ladann. Brèf, nou pral pèmèt ou gade yon ti video paske jodi a ki se 22 jwen 2022. Ebyen se dènye jou egzamen nevyèm ane fondamantal. Eske je byen di? Nevyèm ane fondamantal. Bon mwa je prefè dir katriyèm segondè paske m pa t gentan leve nan epòk pou di nevyèm ane, premyè ane patati patata. Se te preparatwa 1, elemantè 1 kòm sa. Se sa yo m te konnen. Bon elèv sa yo menm yo fin konpoze ebyen ekskize mwa lèkspresyon se te chawa pete. Se nan tout peyi a se kòm si elèv yo te pase dizon. Imedyatman yo fin konpoze, ebyen fòk tout zòn yo yo menm yo fè chawa. Ebyen tande byen, e nou genyen yon fan nou di kote de Mirbalè ki di nou tou senpleman ke aa, elèv yo ta byen pase nan vil lan. Son kesyon de pwogram sou plas la menm se tèt chaje gen elèv ki menm chire inifòm yo. Nan Pòtoprens menm m pa menm bezwen di w. An nou swiv kòman sa te ye nan mikwo konfrè nou Actualités Locales TV. Men egzamen sa pat gen bay pou pou elèv pa pou bezwen rezo. Paske m gen bro sou ane sa minis la patap bay egzamen. Paske elèv yo pa ka fè 10 mwa lekòl pou egzamen sa yo bay. Yo te gentan konnen menm elèv yo ap loreyat. Nan ki lekòl ou soti? Li se jèn fi. Egzamen an te fasil? Wi m pase, m pase. Li te fasil. Egzamen an te fasil. E m swete elèv lòt ane yo tou k ap vini yo tou pou yo travay pou yo fè menm jan avè m. Matematik lan te di, li fè m dòmi, sof sa ki te vrèman di, aprè sa lòt yo te te trè fasil. Mèsi. Matematik la te kòman? Li te di anpil, li fè m dòmi sou li, aprè sa lòt yo te fasil, men m ap reyisi gras a Dye, mwen te etidye. Nan afè yo. Bon, ou konnen m te etidye moral, mwen te moute, m te konpoze jan m kapab. Non, m pa oukouran de bagay sa yo. Men, de m fin konpoze m yo anndan m yo menm, m pa ret deyò, m pa sot deyò. Bon, gras Bondye, m ka reyisi, gras Bondye. M kwè sa, gras Bondye. A! Matematik la, franse a. Ah anpil anpil anpil anpil em soti non non semi non semi lise non non non bon egzame an pou mwen mde wèl on ti jan bon men sa wèl depan gen de difikilte ladan e patan ou pap ka fèl Pou moun ki te pran siryèz te vini pran telefòn etidyan yo, èske w te konstate sa? Wi, gen elèv yo pran telefòn yo, yo pran l apre sa, sa yo remèt, sa yo kenbe. Men yo pa t viktim nan zak sa? Non. Ou pa, ou santi w byen ekspoze la ou tande yo di sa yo? Wi, wi. Tèt chaje papa, ou kwè lè m te elèv m te konsa? Humm, antouka frè m, bagay sa w ap gade la, li la lontan wi. Pa di ou pat konnen. Ou menm ki te yon ansyen elèv, menm lè ou pat ladan l, men li te toujou la. M pa konn pou ane 1950, men sou epòk ke mwen menm m te lekòl, te gen bagay sa yo. Dayè, m te lekòl yon kote, kòmsi a de pa te genyen yon makrèl. Sa vle di, yon nèg ou konn vin lekòl la. Le vendredi, ou konn retire mayo ou mete nan valiz ou, ou al a yon lòt mayo epi sa w tande a la a, depi l fè midi, nèg gaye kò yo nan lari. Mwen menm m pa ka ap di ke m te bon anfan. M te yon move anfan a lekòl, oke. E tout sa m ap di nou la a se bagay ke nou te konn fè. Depre vandredi rive, li fè midi nou pa p ret nan lekòl ankò menm. Swa n ale nan makrèl, swa n ale channmas oubyen n al nan lòt baz. Men ekoute, m pa di sa pou elèv yo. kopye sou sa paske li toujou bon dan la vi ke ou gen yon bon konporteman ok donk nou pral kite ou avek envite di jou nou se avek toujou Manuel Yves ki pral fè le pwen epi apre nap vini poun boukle. Maître Robinson Pierre Louis bonjour bienvenue sou Scoop FM kòman nou ye? Bonjour Manuel bonjour tout o non di gouvèneman patikilyaman dan domèn penal, e ke vwala ke yon enfraksyon komèt, lapolis ki se bra ame de lajistis, se li menm sou li ke lajistis la repoze pou fè egzekite tout òd oubyen tout sa l gen pou l fè yo. Epi vwala ke lapolis ta k sipoze oksilyè a, sipoze fon èd pou lajistis, ta k sipoze anba otorite lajistis. la pou ke chèf mande li pou l akonpanye pou al fè ke yo pat menm sipoze mande paske lapolis te sipoze gentan anvayi anba a gentan ansèkle anba a gentan pa konnen arete oubyen pwosede a larestasyon de tout moun k anndan an tout moun yo jwenn eksetera pou mennen yo bay komisè gouvènman e vwala ke se komisè gouvènman k ap sipleye yon direktè depatmantal de polis pou al akonpanye li epi li ak ap viv ki se fè atann e sa a se deranjan e nou wè ke nan peyi a gen plizyè leta nan leta gen plizyè chèf nan nan leta a donk ki pa respekte okenn yerachi ki pa respekte okenn lòd e ki vin kreye yon pwoblèm men mwen menm mwen m ale pi lwen ke sa m sèlman di sa k rive a se pa petèt se komisè a yo bezwen afebli yo bezwen elimine paske an Ayiti sa yo gen yon moun k ap travay ke plizoumwen gen yon sètèn volonte ou velerite pou ta avanse pi vit, pou ta fè, pou ta fè. Waw. M mèt kontinye pale? Wi, wi, ou mèt kontinye pale, Mèt Robinson. Ya, ki ta gen yon sètèn velerite pou ta fè respekte lalwa. Malerezman, w ap jwenn yon gwoup moun tou ki gen tandans aske machin nan tèlman byen monte, w ap jwenn k ap fè obstak avèk li, ki ap bloke li. Donk malerezman se sa k rive la petèt paske an oken ka yon direktè depatmantal lapolis ke komisè gouvènman rele w premye moun fò w kolabore avè li paske w se bra li. Donk tout sa l ap planifye w l ap aranje yo se ou menm ki pou egzekite pou li e ke w di l non ou pa ale alò ke yon bagay osi flagran yon senbòl osi enpòtan ki se lajistis le parquet ki est le centre de poursuite de tout banditisme et que voilà que parquet an anvayi par des bandits et que la police pa fè anyen jusqu'à présent au contraire la police vin impuissant et kote Izo ap pase yo en dérision kote l di machine sa yo l pran paske menm machine la police yo pran ou konnen la police ap kouri kite machine sa vin nan yon ti jan frustrant. Nou menm kòm sitwayen, y ap mande èske li pa dekouraje. Efektivman, nou santi politik la ap mache pou dekouraje sitwayen yo ki nan peyi sa a, moun ki gen anvi viv, moun ki vle viv, moun ki vle renmen peyi yo, moun ki vle rete nan peyi a, ap dekouraje yo pou ta fè yo abandone peyi a. Men sa se vrèman terib. E onivo de la Federasyon dè Bawo, se avèk yon gwo dezawa ke nou konstate fè sa yo e ke nou denonse yo. e ke nou mande o pli vit posib ke gouvènman an pran tout, m pa konnen, fè tout aranjman posib pou yo pran yon desizyon pou elimine salte sa ki nan figi nou jodi a, ki se pakè a, ki se espas kote ki reprezante souverènte deta, souverènte nasyon an epi ki pase nan nivo sa a, ki desann osi ba, epi se moman pa yo paske se yo ki responsab. Si yo pap fè l pou yo di yo pap fè li, yo pa vle fè bagay konsa, sa se si yo di se avèk bandi ke y ap tolere pito an men ke yo di l yo fini paske gen yon zak pou fè paske lè w pa pale gen aksyon ke w fè ki pale plis ke pawòl ou di yo. Bon kine di mò konstan bon pa aksepte pou konbat bandi ou kite yo ap pran teren yap aji bon sa vle di ou se se konplis yo ou byen se ou menm ki mèt yo se ou menm ki pouse yo al fè tèl bagay se sal vle di ou byen l ta vle di paske nou menm nou se garan de eta de dwa e se pou eta de dwa nap goumen nan peyi e oken kote eta de dwa yo pap aksepte ke bandi anva yon espas de jistis pou l epi osi avèk otan dawogans la ou ye a ou tan de dosye enpòtan pou lasosyete donk se pa se pa serye. Bon e Maître Pierre Louis nou konnen e ou sot soulinye li la police se oksilyè e de la jistis donk direksyon depatmantal ka di li poko resevwa lòd de direksyon jeneral pou l aji paske nou konnen lapolis la se yon kò yerachize. Non, an matyè de pousuit, an matyè de egzekisyon desizyon, pa gen lòd pou yo resevwa nan men yerachi. Paske pral genyen, se lè lapolis ap aji pou kont li, lè lapolis ap aji sou lòd lajistis, pa gen pou l ap mande otorizasyon chèf li. Paske se, dayè, otomatikman, kòm oksilyè, se lajistis la ki vin chèf li. Donk, dayè lalwa di, tout sa w ap egzekite, tout manda dotorite jidisyè ke lapolis ap egzekite, e pa nenpòt sa ki ka rive ladann nan, dan le kad de legzekisyon, lapolis est otorizè a itilize lafòs. Paske, pa bliye Leta, li detantè de fòs lejitim, dèyè di. Tout moun ki opoze a leta ki viktim ebyen li viktim paske e moun ki etabli yo kòm otorite depi se pa ekstè yo fè depi se pa nan foli yo te ye e pou yo ta lekzekite bagay pèsonèl yo se lòd de la jistis e nan lòd jistis la e ke nenpòt sa ki rive a se sou responsablite moun ki an rebelyon an donk tout moun ki chwazi fè yon komèt enfraksyon volontèman e ki chwazi opoze totalman a la jistis, a lòd de la jistis. Sa montre ke ou se yon moun ki otomatikman an rebelyon avèk la jistis epi tout sa ki vo se afè pa w. Donk lè yon gwoup bandi deside anvayi yon palè djistis e ke otorite jidisyè ki se chèf de pouswit mande pou swa mete manda oubyen mande pou fè swivi, mande lapolis pou aji rapidman epi lapolis kwaze bra l Li chita sou dodin li, li chita lap respire bon lè l di li pa pral angaje l nan bagay konsa. Sa se afè lajistis, sa se afè komisè gouvènman an sa va gade l, toutan chèf li va bay lòd. La a ankò se yon lòt pwoblèm paske pspn nan l konprann li se 2 premye minis nan 2 minis lajistis, minis enterim, eksetera. Epi avèk direktè jeneral. Donk E komisè gouvènman ap travay pou yon ministè lajistis. Donk or ministè lajistis la ou wè egzatteman ki wòl li genyen pou l jwe nan kesyon UFPN e lapolis ki poze otomatiquement anba lòd lajistis. E vwala ke menm lapolis la deside oubyen yon direktè jene depatmantal deside di ke l pap aji san l pa alò ke li gen otorite pou li aji e kolabore avèk lèzotorite de leta. Ok bon e prè de 15 jou nou pral kouri depi ke mesye ak zam yo okipe palè jistis anpil moun deplore le fè ke pa gen ankenn tantativ bò kote otorite ki plase pou garanti lòd piblik yo pou ta reprann kontwòl enstitisyon sa E donk sa vle di yo bay bandi yo chan lib pou yo fè sa yo vle nan peyi a? Men se yon bagay ki fèt depi lontan, te toujou gen chan lib. E se sa k rive la wi. Ou sonje depi lè nèg yo. E sa fè mwen m toujou di l, lè w se otorite ou pa ka nan konpwomisyon. Paske depi ou rive nan konpwomisyon ap rive yon kote ou pral konnen desepsyon. Egzakteman se sa k ap rive la. Paske bandi yo lè ou tolere yo wap itilize yo wap fè bagay kew bezwen pèsonèl etc wap rive yon kote kounya ou ta eseye bat pou ou ta swa elimine yo oubyen chèche mete yo hors d'état de nuire ou vin nan enposibilite a paske bandi yo tèlman vin gen otorite sou ou ou vin pè manyen yo paske yo tèlman gen gang zanmi yo ka ofè sou ou menm Ou pè pou yo pa denonse, ou pè pou yo pa di se kòmsi. E m konnen gen anpil otorite kote anpil bandi denonse yo dirèkteman di tèks yo se se Ou sonje ansyen pa plizyè ansyen palmantè kote bandi di se yo menm ki ba yo zam, se yo k fè yo y aji pou yo men sa yo konn fè pou yo eksetera jiskase gen k mouri Ou sonje Anèl Jozèf pa egzanp mouri paske l te konn ap denonse kèk bagay ke l di otorite te konn itilize l Donk jodi a gen yon pakèt nèg ankò ki konekte avèk malerezman dè zotorite ki ke nou tout okouran e ke nou pa janm fè anyen oubyen menm lè n denonse moun yo tankou m pa konnen konbyen moun pa gen santiman sa pa deranje yo okontrè yo pran plezi nan sa e nou menm antanke sitwayen n ap mande èske n ka kontinye ap viv bon bagay konsa donk si tout tan sa pase yon vagabon mwen menm m fè yon eksperyans m al an Frans m al vizite palè djistis Mwen menm pou mizè yo fèm pase a banm resi antre anndan sa e lè w anndan sa ou santi menm menm touse w pa ka touse fò paske ou santi ou santi leta prezan ou santi gen gon bagay ki siperyè ki la malerezman nou menm nou tèlman banalize tout sa n genyen kòm enstitisyon e patikilyèman lajistis e jodi a nou nou tonbe nan nivo sa kote pèsonn moun pa respekte nou menm bandi ki te sipoze tande lè l tande lajistis li tranble pou l te tranble. ke jodi a li menm li antre kareman nan espas lap banalize. Mwen menm m te konnen sa ta pral rive, m pa t konn ki jou egzakteman men se poutèt sa depi 2020 mwen te santi danje, liminans de danje epi chak jou map di patikilyèman mwen sonje mèt Dorval se te premye moun Ke li te soulve l e li te diskite sa nan konsèy, li soulve l epi l ekri minis lajistis dalò, li ekri premye minis dalò, eksetera, l ap mande pou yo delokalize tribinal la, retire l kote li a, mete l lòt kote oubyen sekirize e deklare zòn nan don dwa. E sa k dwòl la yo meprize nou pa janm reponn nou. Ansyen minis Lucmane an sa kalite davoka li te fè yon tantativ pou l te reponn nou, pou l te eseye kolabore, malerezman nou konnen sa k te rive l aprè 3 ou 4 mwa nan pòs li e ke touswit mesye Jouthe ki deklake anba fè chowòf eksetera li te di vini an jiyè m kwè an jiyè ou out li te vini fè sa alò ke tribinal ta pral ouvri e ke nou pa t janm ka soupsone ensekirite total nan tout espas yo e ke n te gentan konnen ke sa pral rive nou mande delokalizasyon. Jiska jodi a delokalizasyon an poko fèt, jiska jodi a, e rezon ki fè l poko fèt la, m gen enpresyon otorite yo pèsonèlman gen lè yo pran plezi nan sa k ap rive a, yo pran plezi nan sa k ap pase a, oubyen gen yon bagay y ap planifye ke yo pa janm di. E se sa ki di a, lè w gen otorite k ap travay pou ou, ou se se ou k anplwaye yo, ou mete yo nan pòs pou yo sèvi w. E olye yo sèvi ou menm y ap ret zafè pa yo e nan plan pa yo yo pa menm di w montre w lyan lespwa kote w ap gen yon bagay ki ka pral pou ou alòke Bonapat ki se youn nan bon m se pou yon nèg Ayiti renmen pase sa men misye li menm antanke chèf lè l ap defann enterè peyi li li te toujou di ke yon chèf se yon moun ki pote espwa. e ki vann espwa, se sa l di menm, e ke jodi a nou menm chèf pa nou yo se dezespwa yo pote, dezespwa yo vann, yo menm pa enspire moun anken okenn konfyans pou kapab grandi, pou kapab devlope, pou ka espere, ki pa fè sans la a. E lè w gen nou m ap reprann sa ankò, e se ki nan tout domèn, ke se swa o nivo travo piblik, ke se swa o nivo lajistis, ke se swa o nivo tout lòt enstitisyon ki ta sipoze egziste pou fasilite lavi moun, nan peyi sa. Gade yon seri de wout nap pase, travo piblik la, gen fer la ki se fon dantretyen woutye ke yo touche kob sa la pou yo ka fè antretyen nan wout yo kite yo kraze nèt. Ayiti pou ka toujou ap kraze machin pou ka toujou ap achte kawoutchou pou ka toujou ap depanse kob eksetera. Sa vle di tout bagay yo fè pou yo konplike laviw. Donk e di pou nou, nou menm nan sosyete sivil la se trè deranjan e patikilyèman lè pwofesyonèl di dwa e avoka yo de sikwa, nou gen katran nou prèske pa fonksyone nan Pòtoprens. E si se sa yon nèg te genyen ou depanse l nèt, se lòt bagay w ap fè sinon gen kèk nèg ki pa ka sipòte yo menm, yo oblije pati al Etazini, al Kanada, al nan lòt peyi pou yo chèche plizoumwen mwayen pou yo fè fanmi yo viv. E sa a pa fè sans. E jodi a gade nan ki nivo ke bandi ap renye, nan ki nivo bandi ap domine e ke me otorite yo la, mwen gen lapolis, mwen gen lame, m pa konn menm sa lame a itil, ki sa lapolis la, byen ke yo fè ti efò m pa ka dwondane yo nèt, men lè yo kanpe la pou nou pa ka rezoud pwoblèm sa men 1 an pase Matissan bloke, Sid bloke avèk avèk kapital la, donk yo pa fè anyen pou pou omwen nou pise gen espwa E lòt mesye sa yo y ap ransone moun se yo konstitye tèt yo an DGI, se yo konstitye tèt an lapolis, se yo konstitye tèt an lajistis. E kounye a men nou la kèlke petèt yon 5 kilomèt de palè nasyonal a Matisan an epi vwala ke se konsa sa ap pase. Sa deranjan. E mwen menm si yo vle yo vle dekouraje m pou m pa ret nan peyi a m ba w garanti yo ap reyisi. Paske mwen menm, m pa gen lòt kote m prale, se la ki plas mwen, se la ki kay mwen, e se la m ap santi m alèz. E m konnen anpil anpil moun k ap pran risk toujou. Malgre sa, yo gen espwa, y ap envesti ti kòb yo genyen, y ap sikile, y ap eseye chèche mwayen pou Pou viv e ke yap dekouraje w nan eta sa donk se vrèman pa serye. Donk eske se flè sa nou te genyen nan federasyon dè bawo Maître Robinson Pierre Louis ki fè ke nou te egzije 1 e relokalizasyon palè djistis de Pòtoprens? Byen sè, byen sè. Se pa fè Mèt Dorval avan l mouri li di on nèg kap pede desann nan Bizantè al nan tribinal Etazini li te gentan pran desizyon. Nou te vin antann nou epi nou di se chèche n tap chèche espas Dayè, gen kèk dosye, kèk dokiman pou yo te siyen. Mèt Dorval se nan biwo l li di pote yo pou li, li p ap desann anba a. E mwen menm m pa t janm desann anba a tou. An pakèt lòt moun konsèy, lòt moun, nou te chèche diswade avoka yo pou yo pa ale anba a. Bon, ou konnen, espas la de tout fason, se la pou nèg ale si w bezwen 8 è dimèch pou w fè yon bagay rapid pou yon kliyan, pou w jwenn yon ti kòb, li ale, yo pran risk yo. Men depi 2020 an, Doktè, Tankou moun yo di, Bondye bon, m ap tann kilè Bondye pale nan kè mesye sa yo pou yo aji. Rezon paske dirte sa a, andisisman sa a ki nan kè yo a e ki vle detwi pèp la, ki vle detwi nou tout pwofesyonèl, ki vle ke Ayisyen disparèt nan peyi sa a, genlè men li p ap mache non. L ap, l ap, y ap gen, m gen enpresyon yo panse ke se sa l ye. Men tout moun k ap fè konplo Sa a, m ba w garanti ke yo byen eseye vre, yo vrèman ap vale teren, men ap gen yon dènye obstak k ap kwoke nan gòj yo, y ap oblije repanse epi retounen sou desizyon yo. E Ayiti pa ka nan nivo sa a ke nou pa ka mouri de tout fason. E nou tout p ap janm mouri. Donk, e moun sa yo k ap fè sa yo, pa bliye lajistis penal li kapab pouswiv ou pou omisyon. Lè w konn sa pou w fè e w pa fè l, yo ka pouswiv ou. Yo ka pouswiv ou tou pou komisyon. Epi lè w fè ou komèt yon aksyon, y ap pouswiv ou dirèkteman pou omisyon an tou. Lè w konnen se sa pou w te fè e w pa fè l, tankou Bib lan di nan yon vèsè m kwè nan Jak, li di, Seli ki fè sè ki sè fè le byen e ne le fè pa komè un mal. Seli ki sè fè le byen e ki ne le fè pa, e ki nan pozisyon pou fè l, ki pa fè l, li komèt yon mal. Tout moun ki fè mal dwe peye pou sa l fè. Bon men men Maître Pierre Louis wap dakò avèm relokalizasyon an se ta pral yon lòt signe de faiblesse bò kote leta si yo ap kouri pou bandi sa vle di yo pa an mesure pou fè fas avèk bandi yo donk sa pral ranfòse bandi yo donk poukisa leta pa mete kanson nan tay li pou pran responsablite l Paske se ouk leta, se ouk pou pou pou pou pou bay pou fè la lwa nan yon peyi, ou pa ta sipoze gen edifis ou pou wap kouri kitel e bay bandi an le chan lib pou yo menm yo yo fè la lwa. Ekout, sa e foutèz, sa se ekskiz, sa e pretèks. Banm di w, nou menm nou pat janm mande pou yo te, lè yo di delokalize a, nou pat mande pou elimine anba a non. Okontrè nou di ki de chwa. Oubyen yo chwazi sekirize anba, chase bandi yo pou tout moun ka sikile libreman, pou gen pè despri lè w desann anba, oubyen relokalize l ann atandan ke yo rezoud pwoblèm nan. Ke pa t janm tande nou, yo pa t janm fè sa. E lè w di yo p ap kouri, yo pa gendwa kouri pou bandi a. Tande mwen, Kisa pa kouri sa vle di la menm? Kisa li reprezante? Kisa li vo? Ou pa kouri pou konn kouri paske yo mete tout moun deyò yo menm. Ou te di ou pap kouri pou yo pa vle volontèman aji men yo fòse w fè l kounye a e kounye a w an eta de feblès. Alò ke lòt la te ka pa yon pwevizyon. Si w te deside ou di a map relokalize paske m vle si w te sousye pou lajistis di ou tap relokalize l oubyen di an atandan se pwovizwaman ke nou la Degaje nou mwen menm m pral rezoud pwoblèm nan kounya epi w anvayi espas la ou ratiboise sa pou ratiboise yo ou sekirize sa pou sekirize yo epi w retabli tribinal anfas li ankò nou ta pap gen pwoblèm pou sa men 1 ou pa janm fè anyen 2 ou toujou w ap remonte moral bandi yo paske w pa janm fè anyen toujou jiskaske 3 bandi yo tèlman santi yo fò yo anvayi espas la yo chache w kounya de fòs 2 komisè de gouvèneman Jan yo pral di l, nan nouvo kòd la yo di li ta sipoze le pwokirè de la repiblik nan mond la. Se yon nèg ki lach san aji pou l. Tout nèg ki komèt yon kèlkonk enfraksyon pou pouswiv li e ke vwa lajè ki gen se li menm wi chèf de la pouswit wi yo met deyò wi. E le senbòl lajistis le palè de jistis Se senbòl de souverènte Leta Ayiti a. Se li menm ki òganize pou di men kòman bagay yo mache byen pou tout moun respekte sa pou yo fè, eksetera. Pou pèmèt gon ekilib sosyal. Vwala ke se li yo anvayi, se yo k ap dirize. Kounye a, Izo a tout ekip li di se yo menm ki chèf la wi. Se sa pou gade wi. Se gravite a pou gade wi. Se pa kesyon kouri. Dayè, fò w kouri. Youn nan strateji w de defans se kouri. Ou kouri pou ka mye repozisyone. E m sonje istwa ki te genyen nan Horace Curias, lè frè Curias pou Horace. Imajine w yon bake, yon sèl batay, epi nan twa frè Horace yo gen youn, gen de k mouri, s on sèl ki rete, men meyè bagay pou l fè se te kouri. Li kouri epi l mye repozisyone l, epi l se lè twa frè Curias, e se li k triyonfe. Men ou gade, ou tande sa k te pase lè papa a di, Men poukisa ou kouri? Ki pa gen dwa kouri se pou l te mouri. Non, gen estrateji. E se sa m t ap tann nan men Leta, yon estrateji. Itilize, montre ke ou se moun, ou gen ou gen sèvo, w ap panse pou lòt moun, ou gen yon responsablite pou w fè moun viv byen. Epi se pa gen okenn sousi pou sa. E se sa k deranjan, se sa k deranje m mwen menm. sa vrèman deranje m e sa deranje tout federasyon de Paris, sa fè nou santi nou ta. E pou nou montre ke moun yo nou p ap abandone malgre tout sa k ap fèt pou dekouraje moun viv nan peyi sa men n ap kontinye reziste pou n di atansyon menm si w ap fè tout sa yo gen yon ti gwoup ki la ankò ki vivan e ki p ap aksepte sa k ap fèt la. Bon, e pa rapò a sitiyasyon sa a, Mèt Robinson Pierre Louis, ki mete an peril eta de dwa a, bòn mach eta de dwa a nan peyi a, e nou wè Federasyon dè Bawo fè apèl a yon mobilizasyon jeneral, e èske mobilizasyon jeneral la, si l fèt, nou pa riske tonbe nan anachi, Mèt Pierre Louis? Nou nè deja nan anachi. Kan lajistis, kan leta ne repon pa a sè resposablite, on est dans l'anarchie puiske se labitrè k ap dirije. M pa ka sikile, m pa ka al pase Matisan, m pa ka al Kwadèboukè, m pa ka pase Kanaran, m nan anarchi paske se bandi k ap dirije, se yo k ap fè lalwa. Mwen deja otorite yo, lajistis, lapolis enpuisan devan fòs bandi. Mwen nan anarchi. Bon, erezman kounya petèt m pa konnen. dènye sou ki rezistans petèt sosyete sivil la ap mete sou presyon, y ap chèche mwayen pou yo ta gade ki sa k ka fèt. Men, ofon, ofon, sa n ka espere la nan sans ajisman moun sa yo, se pa yon soulèvman jeneral de lespri ayisyen. Sa vle di pou nou di lè sitwayen pou yo di, nou pa ka aksepte sa, fò n mete presyon sou otorite an plas yo pou yo pran responsabilite. Mwen m pa mande al fè manifestasyon pou dechouke moun kote yo ye nan pòs yo. Men nou mande fò otorite pou yo egzije ke yo fè jwe wòl yo. Paske si nou tout, pa egzanp, nou di bandi yo pa ka ret anba fò lapolis vle. Men kounye a si se tout k ap ede fè lapolis la se pou koupe, pou mete yon lòt tèt ki ka reponn a responsablite. Si se lachte, bay, ke yo fè li. Si se Mesye Ariel li menm ki gen yon responsablite, fè l jwe wòl li. Donk dayè pa gen prezidan menm se yon gwo privilèj li ye pou li. Pa gen prezidan, pa gen palman, pa gen anyen. Tout desizyon yo ta sipoze sòti sou li, pa sou enstriksyon yon chèf de lapolis, pou l fè se kòm li dwa. Donk yo di, lè w ap kanpe w ap gade, w ap obsève, w ap tann, w ap tann. Sa w ap tann nan? W ap tounen pou atann mèt la. E lè w tounen pou atann, se manje y ap manje w, y ap fè legim avè w. Sa vin pa fè sans. Chita ap chita, ap tann ap tann, ou pa janm fè anyen. Bon, kounye a se nan rizib, tankou grannmè konn di, w ap pase moun. E li pa fè sans kounye a. Bon, Mèt Robenson Pierre Louis, èske Federasyon dè Bawo gen yon kòmantè pa rapò a ajisman komisè gouvèneman Miragwàn nan, an se ki konsène, kijan m te ka di sa, derasinen ensekirite a? Nou wè minis jistis anonse li mete sou pye yon komisyon ki pral ankete sou dè fè nan jiridiksyon sa a? Kijan nou menm nou konprann sa a? Bon, wè, mwen menm, keseswa komisè gouvènman Miragwàn, keseswa Vezo Okay, keseswa vil Jeremi, keseswa Pòtoprens, eksetera, nou menm nou la pou kesyon respè eta de dwa. Men lè w nan anachi, se yon pwoblèm e li vin deranjan e lè lalwa pa ka aplike, se yon lòt pwoblèm ankò. Donk si pat gen tout deriv sa yo m pa kwè ke tap gen tout sa yo. Mwen menm an reyalite e pèsonèlman pou mwen gen vyolasyon oubyen pa gen vyolasyon. Men ki lè gen vyolasyon ki lè pa gen vyolasyon. Lè ap gen vyolasyon dwa moun se lè nou nan yon eta nòmal e tout enstitisyon etabli, tout moun ap fonksyone, tout moun ap jwe wòl yo. Men lè w nan eta anachi, Kounya otorite pa jwe wòl yo, lòt moun lalwa pa nan an aplikasyon oubyen yo pa respekte lalwa, bandi ap fè sa yo vle, lapolis ki pou moun ap fè sa yo vle, ou vin devan yon sitiyasyon defèt. Èske komisè ap fè ekspre? Petèt. Èske l aji mal? Petèt. Èske l aji byen tou? Petèt. Donk sa m pa nan pozisyon pou m ta di li. Men ou konnen isi, tout moun tou, depi gen veleyite, mwen m toujou di li, depi gen veleyite, dayè depi w ap pale mal de yon moun, Isi, y ap kritike l, y ap di nan di li tande li, ou mèt konnen ke pizoumen gen yon bagay pozitif ki ta fèt o benefis de la kolektivite. Pizoumen. Donk, mwen m se, se parapò a eksperyans mwen, se sa m deside. Sepandan, èske m apiye ajisman komisè gouvènman an oubyen m pa apiye li, sa yo m kite istwa ap bay rapò a. Sepandan, tout moun ka aji mal sipoze peye pou mal yo fè ok donk se prensip jeneral la depi ou fè mal fòk ou peye mal la donk se yon prensip jeneral e bib lan li di yon bagay e lalwa rekonèt li se kesyon moun ki chèf la zam ki nan men l e pa pou bèl flè yo bal kenbe l sa vle di se pou l met lòd e lòd la li dwe se yon bagay simbolik E leta bezwen moun ki gen karaktè pou fè l mache. Tout an respektan lalwa. Se ma pozisyon. Ebyen, mèsi bokou Maitre Pierre Louis, an giz de konklizyon, e m pa konnen sa w ap ajoute. M ap sèlman di e ankouraje tout avoka yo patikilyèman, men les acteurs de la justice en général, keseswa les juges, les magistrats, les lè grefye, lè jisye eksetera e tout lòt moun ki konekte nan chèn nan. Map di yo bon kouraj paske sitiyasyon vrèman konplike men map mande yo kontinye goumen pou efektivman pou eta de dwa sa ke nou bezwen an pou li tabli e lè sa tout aktè yo yap santi yo an sekirite yap ka travay e lapopilasyon an jeneral se yo ki prensipal viktim jodi a pou yo rekale je yo, e ke nan moman bon pou yo fè moun chwa dirijan eksetera, pou yo ouvri je yo, pou yo fè, mete bon sans nou deyò, pou yo ka chwazi bon moun ki pou pote espwa pou yo, tankou Bonaparte te di, dè chèf ki se dè vandè despwa, pou fasilite yo yo menm pou yo respire e viv, e espere yon demen meyè. Mèsi bokou Maitre Robinson Pierre Louis du fèt ke ou ta aksepte reponn kesyon nou maten an.